Misye ri, misye di ou bezwen yo manje w? M di monchè mèt poze. Guerrier Henry ministè minis enteryè, m gen nan do m Jean Rebel Dorcénat ki la a epi m ap rale pa egzanp Wilson mèt Wilson mèt an matyè de ransènyeman epi kounye a la menm m mete tout ekip on ekip otou de mwen epi menm kote a m bo Pòtoprens klin. Sof ke fò n ta gen, n tap mande ministè travo piblik pou l fouye yon fòs komin. M se pitit Bondye. Si se pye m kan peche ke mwen wè la glwa de Dye map oblije koupe l jete paske fò m wè la glwa de Dye. Sa valab pou peyi a tou. Men m panse ke se pale dan le vid pase jodi a moun yo pa ka pran konsyans. Moun yo pa gen dimansyon pou yo pran konsyans. Pèsonn pa pran konsyans la jodi a. Pase tout moun yon sèl bagay ki nan tèt yo se ke kouman n ap fè pou n kite peyi a. Ok. Dakò? Nou konprann? M panse ke sa trè enpòtan. E onètman, m ap mande Frantz Elbé e pa fèmen komisarya Dèlma a pito, pa fè l sa, pa fè, pa fè lapolis lan sa. Pa transfòme polisye yo an raketè, vin kanpe devan yon enstitisyon ap tann grenn moun k ap vin fè paspò pou yo fè senmil goud, dimil goud. Men m regrèt tou lapolis lan genlè pa gen polisye ladan l. Paske si te gen polisye nan lapolis lan yo t ap konsyan de sa k ap fèt lan la. Se pa sa yo te aprann nou nan akademi, vin fè moun kanpe nan liy pou fè paspò, ni kanpe devan pran papye nan men moun pou rantre avè l, se pa sa yo te aprann nou nan akademi. Elbe ou pa ka fè sa. Men m pa gen anyen m ka di ankò jodi a. E malerezman pèsòn moun pa ka revoke misye paske li travay pou l nan pozisyon an la a. E se kanmenm o louvriye ki travay merit son salè. Sa vle di lè nèg a te envesti tèt li pou l fon travay pou l jwenn rezilta sa a pèsòn moun pa ka mete l deyò. Èske nou konprann? Antouka e konsa sitiyasyon ye. Moun ki ka goumen, kontinye goumen. Moun ki ka reflechi, kontinye reflechi. Men e Yè m ap pale avèk yon moun ki pwòch pouvwa a. Ou konn sa moun nan di m? Ok retire elbe kiyes ou wè n ka mete. Ou konn sa men sa yon moun dim wi. Retire elbe ki lot moun nou ka mete. M di misye banm zot ti pawol. Nenpot lot moun ou mete nan plas elbe lap pi bon pase l misye. Ou met pou yon ajan 1. M di l ou met pou yon ajan 1. Ok. Ou met pran yon ajan 1 ou mete kòm direktè jeneral polis l ap bay rezilta. Bon mwen jis jure sur ma vie bon wè m pa polisye ban m lapolis la pou yon semèn. Ou wè m pa polisye non. Ban mwen bon semèn. Humm. Paske sa k ap fèt la se pa kòmsi m ta di w se yon konplo ant bandi e otorite. Se bandi e otorite k antann yo pou yo fè sa. Si w mande m prèv pou sa m di an, m pa genyen l. Li sèlman se yon konsiderasyon. Li sèlman kòmsi se yon analiz. Pakè ou pa bezwen voye envite m nan sans sa. Paske gen yon bagay ki di nan lwa ayisyèn yo, pote asistans ak moun ki an danje. Gouvènman an pa menm pote asistans a yon moun k ap sibi yon kidnaping. Depi w pa ka fè minim, gouvènman an pa janm pote asistans ak yon moun ki sibi. oubyen k ap sibi oubyen k fin sibi yon zak de kidnaping. Lè yo kidnape w, sa n ve ryen di pou Leta degaje w bay lajan. Èske moun sa pa konplis? Di mwen, Komisè Gouvènman, ki asistans pouvwa a pote ba yon moun ke yap kidnape nan vizaj li nan figil. Si w chwazi pa pote asistans paske ou kapab enben ou konplis wi. Ayy! Mwen m kontrèman a de nèg ki kwè ke yo di yap fè bon travay se bandi yap endekse en en e pa bandi banm 3 prèv banm e 2 jodi a se pa bandi pou endekse. Ou pa bezwen di ou konn tèl bandi eksetera oubyen met foto bandi en. Gon gwoup moun ke peyi an peye. Nèg yo nèg yo ap fon modèl lajan nan afè paspò se yon bagay ekstwòdinè menm si m aprann ke gon dènye desizyon ki pran nan Florida la nan eta Florid pou yo kanpe pwogram pawòl la. M pral rele Luckson, Luckson St. Vil m pral fon ti rele w la wi pou m wè sa m ka jwenn nan de enfòmasyon sou sa. Nèg yo ap fon lajan nan paspò la. Se 100 milyon de goud wi yo sot enjekte pou kanaval. Lapolis la te gen 30 milyon de goud ladann pou li wi. Èske ou konnen jodi an la, ti rezilta ou wè a k ap bay la de tanzantan, y ap kraze gang FESA, de tanzantan gen de twa grenn y ap jete atè la. Se mwens ke 50 mil goud wi an matyè de ransèyman k bay ki fè ke ou wè y ap vann rezilta la. Ann di gen de komisarya nèg ki vle travay si yo te gen plis mwayen nan men yo. Mwens ke 50 mil goud wi epi w ap vann ti w ap wè kòm si de chak fwa gen de twa grenn ki soti la yo elimine yo. Ann di te gen bon lajan k bay nan ransèyeman. Ann di kòm gon pwoblèm de sekirite anndan peyi a, lajan paspò sa yo jodi a ke nap fè la, ann ouvri yon gwo ribrik pou ransènyeman. Gen de moun m pap site non yo la nan peyi a. Men gen de moun la, si w gen yo gen mwayen nan men yo, ba yo mwayen, yap tèlman ba w enfòmasyon, chak fwa yon nèg soti nan yon baz pou l pran lari, wap konnen wi. Kòman ou vle kòmsi ou gon peyi gon machin ki fon kidnaping pou ou pa konn kot machin nan rantre ou pa konn ki wout machin nan fè non met la mete lajan pou ransèyman atè aprè sa ou pap jwenn kot machin nan fè non nèg yo pran lajan ransèyman epi yo manje epi peyi a pa di anyen men tout sa map di yo se blag yo ye kòmsi anyen pap fèt men map eklèsi ou sou sa. Kelkeswa moun ou mete nan plas Elbe la lap bay rezilta pa mandem kiyès genyen m pa nan lapolis m pa konnen Èske gen m ka jwenn de twa polisye la omwen ki te ka rele sou 37 11 87 34. pou pou ou ta eksplike peyi a sa ou menm pou ta kòm ou nan lapolis ou yè tou ou ta petèt bay yon de twa lide ou konprann Muscadin ou wè kap bay rezi lè chak fwa bandi ap fè wout lòt bò a li kenbe yo a li pa peye yon goud pou sa non se skonapèl la konfyans. Se konfyans ki devlope ant sitwayen an e Muscadin. Li konnen lè l bay Muscadin enfòmasyon an, bandi an p ap konnen ke li te bay enfòmasyon sou li. Moun k ap bay Muscadin enfòmasyon e Muscadin pa peye yon goud. Èske n konprann sa? Gen de moun kap bay ransèyeman, li pa bezwen lajan li menm, li bezwen lapè, li bezwen viv, men li pa fè w konfyans. Premye pi gwo sèvis de ransèyeman se popilasyon pou l ta ye. Men lè l wè kòmsi se blag wap bay, se ranse wap ranse, lè l konstate kòmsi se plezi wap pran e ke w pa gen okenn pwoblèm ak gang nan li menm ki mele l. Tout moun pa gen okenn nèg ki nan gang pa gen yon moun ki pa nan gang ki pa konnen e gen yon moun ki pa vle wè gang nan ki konnen moun nan men li pa konn li pa konn okenn kote poul dil mwen menm dèfwa map gade nèg kap voye foto nèg ban mwen ki nan gang m paka pibliyel paske m pa konfimel men se de moun ki pa renmen gang nan Bonsoir kòman w ye bese volim radyo w la kòman nèg ye. Anfòm Youri nan kenbe? Nap kenbe. Ou se yon polisye? Wi, wi, m nan komin Kenskòf. Ou se yon polisye wap travay nan komin Kenskòf, se sa? Wi. Ann pale non. Monchè, gon bagay map m vle fè leta santral konnen, la nan Bongan kote Kenskòf la, bandi fin pran zòn nan. E nou menm nou pa gen Nou pa gen materyèl ase nou menm pou nou pote pèp la sekou. Avan e nèg a zam jann nan zòn nan, paske mwen e ti moun zòn nan mye e. Boga, yo pran 2 jèn gason yal avèl, yo fizye menm 5 moun. Men se menm nèg ti makak yo kap etann tèritwa yo nan Boga paske yo preske menm kote a, paske depi lapolis lan nèg yo yo nan laboul. Lapolis al kote yo menm yo desann Monga al fè abi sou pèp la. Kounya la, yo bezwen fè sikisal yo nan zòn Monga. Ok, mèsi anpil. Men misye pa, misye pa polisye vre non, pase ke e pa sa m te bezwen e pa li l ban mwen. E, wi. Sa vle di men, men nan kisa n twouve n la, jodi an la? Monchè bon m di w byen, premye bagay n ap felisite w pou jan de emisyon sa w ap fè a, petèt ke kap itil peyi a men anpil moun pap konprann sa. Sa kap pase la nan tèt lapolis la jodi a, menm lè w ti moun ou te fèk fèt w ap gen posiblite pou w ka konprann. M pa konn si w resevwa m. Trè byen, trè byen, n ap koute w. Mentnan, kèlkeswa moun ki ta vini yo di y ap mete nan tèt enstitisyon an, ou ka vini ou pa fè menm yon semèn. Paske nèg isi Yo pa bezwen moun kap bay rezilta guerrier. Ou panse ke pa gen polisye ki ka rezoud, ki ka goumen la pou pou konbat sa kap fèt la la a? Genyen. Men sof ke sa kap fèt yo, nèg yo se mete yo mete pou yo afebli la polis la, pou yo kraze l. Bagay sa ap re sa k relo e e ransègneman, nèg yo lè kòb la lè kòb la debloke yo pran l, yo regle afè yo ansanm avèk li. Polisye pa gen materyèl pou yo travay Anndan komisarya yo si w rive mèt la Polisye a ou konn rive nan baz la ou wè gen polisye ki gen devouman pou travay Men sepandan se pa vre yo pa jwenn ankourajman Anndan enstitisyon sa a Kèlkeswa moun ki vini Paske lapolis lan m panse kèlkeswa nèg ou ta pran mete la l ap toujou bay modèl rezilta sa a Politik lan bwè l. Politik nan bwèl. Kounya w ka vin la ou di monchè men men ou di bon pou yo mete w direktè lapolis men sa w mande ou bezwen tèl bagay tèl bagay depi pouvwa remake ke w ap bay rezilta monchè y ap takle w paske pouvwa a tout bandi se bandi pouvwa a se se se menm yo menm nan k ap fonksyone okontrè pito w manyen yon polisye w pa manyen yon grenn yon grenn bandi nèg isi. M salye w frè m e kenbe la m ap m ap kite liy nan pou yon lòt nèg ka entèvni. Mèsi. Mèsi anpil e. M poko egzakteman jwenn sa m ap chache. Bon. Gwo zanmi ki di li menm l ap bay rezilta. Pa gen pwoblèm. E on lach ou ye. E on lach ou ye. E se pwoblèm mwayen oubyen e lach ou ye? Di m non. Reponn mwen non. Hum? Ekskize, èske se yon pwoblèm mwen oubyen LH ou ye? Paske mwen wè ou abandone. An ale, ban m pran zanmi sa an liy. Alo, bonswa. Wi, alo. Wi. Bonswa, mesye Guerrier, kòman w ye? N an fòm, n ap kenbe. Guerrier, m ap tande w, mwen pa yon polisye, men m konnen ou vwayaje anpil, m ap di w yon bagay. Tout peyi ou wè k ap fonksyone yo, e ou ka evakye a okipasyon a nenpòt kè lè ou vle, peyi.